E n ap pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt nou yo, tout zanmi k ap sipòte kanal sa a. Se yon plezi, se menm kè kontan, menm onè respè a nou antre lakay ou avèk nouvèl videyo sa a. Majistra Lyankou a, enben misye sòti nan silans li. Aprè tout tan verite Luckson ki se chèf gang baz Savyen an mete deyò pou fè kwè Enben se li menm kap okipe polis yo nan depatman latibonit lan e majistra nan kòkòday avèk li e majistra abitye pran lajan nan menl el menm vann majistra a 2 kamyon siman majistra sa a ki li menm jodia la sòti nan silans li tou pou demanti tout enfòmasyon sa yo oubyen tout revelasyon sa yo ke Luckson li menm li ta fè donk nan yon odyo enben majistra a la kontinye rale kou koupe kontinye demanti Luckson e fè konnen li pa janm pale avèk bandi e l pa menm gen nimewo bandi sou telefòn li e tou, Non pa m se Mercy Ducamel, mè titulè meri de Lyankou. Majistra non site kòm moun ki ta pran lajan gang, gang savyen. Luckson lòt gang yo pou ta bay selon deklarasyon on udmo fè ou pral gen pou bay peyi a detay pran san w pran tan w paske la a ou konn depi w vin nan kale je pa gen rans ladan l èske ou byen a gang premyè kesyon an w ap reponn mwen aprè sa pou n vin nan lòt la èske w byen a gang oubyen ou gen koneksyon ak gang. Magistrat Ducamel. pa zanmi gang e l p ap janm zanmi gang. Majistra Ducamel pa janm pale ak gang menm pou yon segond nan telefòn. Sa vle di nan telefòn ou si y al nan yon konpayi Digicel oubyen sa w genyen an oubyen Natcom nan lòt Basak la yo, yo p ap wè w konn pale avèk gang? Ditou pa. Ditou pa. Ditou pa. Ditou pa. Eksplike m sa. Ou pale non met pale. M te vle komanse. Non talè talè nap rive la se mwen kap mennen w kote m prale yo la ou menm ou la pou reponn mwen ou konprann Ok ann ale majistra kote w jwenn manje pou te bay eske w te konn bay manje avèk 2 polisye eksplike peyi a pran son w pran tan w ou nan emisyon kale je n reponn peyi a. Mèsi e avan m kòmanse m ap voye yon senpati bay tout fanmi Idmo ki tonbe nan evènman ki te pase nan komin Lyankou lan. Mesye sa yo te vini se pou te sekirize zòn lan, pèmèt moun Lyankou evakye avèk okipasyon yo. pouki yo dòmi san difikilte. Men se byen malere, bandi rive mete dòmi nan zye polisye sa yo. Fanmi, kòlèg Idmo yo, mwen voye yon gwo kòdolyans pou nou. Sa n ap andire a, m andire l tou. Mèt Morin, kite m avanse. Komin Peti Kije de Latibonit se komin vwazin ansanm avèk komin de Lyankou. Premye seksyon kominal Peti Kije de Latibonit gen yon lokalite ki rele Savyen. Savyen an, depi w janbe rivyè Latibonit, se sou Lyankou ou tonbe. Gang Savyen an te konn ap opere Kafou Pèy ak Peti Rivyè de Latibonit. Lapolis pran dispozisyon yo mete yon cha ki stab nan Kafou Pèy. Moun Peti Rivyè de Latibonit yo barikade Ti Rivyè nèt, mete baryè tout nan ri, pike pikèt tout nan ri, sa vle di pa gen espas pou gang lan al opere nan kote sa yo. Gang lan chwazi se sou Lyon Pro sèlman l ap fè operasyon. Mwen menm, mwen menm, etanke responsab, mwen pran sosyete sivil lakay mwen an, notab, majika ansanm avèk komisè polis la nan biwo l menm. W ap pale de ki komisè? Komisè Matyas. E komisè Lyankou la? Komisè Matyas, non, komisè Sen Mak, awondisman Sen Mak la. Awondisman Sen Mak, li gen Moris sou kont li, Sen Mak, Lachapèl, Lyankou, Vèrèt. M al chita ansanm avèk komisè a, avèk yon ekip notab, sosyete sivil, nou pale de tou e de ryen. Mwen di, Komisè, mwen mande w pou ban m yon bakòp pèmanan sou Lyankou. paske moun Yankou ap dòmi on zye ouvri, on zye fèmen. Komisè a di, Majistra, pa gen pwoblèm, lè mesye yo Senmak, yo gen kafeterya, yo manje, yo bwè, sèlman bay mesye yo manje pou mwen, mete gaz nan machin lan pou mesye yo ka fè sikilasyon. Mwen di komisè, Wi. Mwen gen yon komite ki nan dyaspora. Se yo ki toujou sipòte m nan tout aktivite sosyal ak devlopman m ap antrepran nan komin mwen an. Kòman komite sa rele? Ou pa gon moun nan tèt li? Komite dyaspora, komite dyaspora, komite dyaspora li rele. Komite dyaspora. Komite dyaspora Lyankou. Konsa li rele. Komite dyaspora Lyankou. Ou ka bay yon non grenmoun kanmenm? Bon, nou gen non plizyè nou ka bay ki fè pati komite a. Mesye yo ap ba nou sèvis. Nou pran swen yo, se fason pou n ka ankouraje yo nan travay y ap antrepran nan komin nan. Tout bagay ap byen mache. Men, zak banditis yo pa janm sispann fèt nan komin nan. On mwa, on mwa edmi. Lè dyaspora a wè y ap voye kòb pou mwen pou m peye manje chak semèn epi ensekirite a toujou ap vale tèren, dyaspora yo di majistra, monchè, nou kanpe paske nou wè pa gen chanjman. Ou gen ou gen yon fich depo de komite sa a, de moun ki konn voye kòb la? Bay de non moun. Se chak semèn Map bay 2 non moun mwen gen Magic ok se li menm ki toujou voye pou nou transfè kote nou konn pran transfè yo pafwa se nan yon transfè ki rele Lianconet pafwa yo fèl nan yon lòt transfè ok jounen jodi a. Nou fè deplasman n ale kote CP. Nou di CP, Bagay la ap sakaje nou paske soti pou 11 rive 12 bandi taye banda la nan komin lan. Machin ap kouri a frape a machin, moun ap kouri a frape a moun. Gen yon machin ki pase sou yon fi, mwen pa menm kwè fi sa a li pa mouri lopital. CP avèk DDA banm yon lòt bakòp. Sa vle di m vin gen 2 bakòp sou Lyankou. Bakòp yo, se le moman leta santral te voye kòb pou mwen pou soup pou fen dane. Konbyen kòb? 300 mil goud pou soup pou fèt fen dane. Mwen antann ansanm avèk pèsonèl meri a. Mwen di mwen gen dezan m pa fè yon aktivite nan komin lan, mwen konte fè yon asenisman k ap kòmanse bò mòg Magro a pou m rive Bayè Kastra. Tout moun oke. Ebyen vin gen yon van panik k ap soufle sou Lyankou, mwen vin gen yon bakòp atan, dyaspora kanpe manje a. Ebyen, mwen pran chaj avèk kòb m te gen pou m fè asenisman an pou m okipe zafè polisye yo. Ezakteman, chak jou m ap mete ti galon gaz nan chak machin. Ok, gaz la ou konnen li pa vann a bon pri. epi chak jou m ap pèmèt pou polisye yo manje maten pou yo manje aprè midi. Ebyen 24. Rougard FM 92 pwen 7. Vin alo. Enh nap tande w epi yap tande w. 24 bandi anvayi vil la men bakop la pa t ka fè rezistans. Minisyon yo te genyen vin fini. DDA voye lòt bakòp ki pou vin bay ranfò avèk polisye ki te stab Lyankou yo. Se byen malere, bakòp la t ap vini ak tout lòt minisyon pou lòt polisye ki deja Lyankou yo. Se byen malere, yo pat gen chans rive nan sant Lyankou. Bandi yo te gentan pi byen òganize ap pare tann bakòp la. Tout lajounen, se bal k ap tire e lapolis ap afwonte mesye yo. Sa nou te gen kòm enfòmasyon, gen 2 polisye ki pran bal. Se lè nou rive Lè komisè ap dim Maestria nou gen 2 polisye ki touche pa bal, fè demach anbilans. Pandan map fè demach anbilans epi komisè a di yo gentan ale lopital. Se lèm rive nan 6 zè 30 pral 7 è nou aprann gen 6 polisye ki pèdi lavi yo. Sak fèn vin aprann gen 6 polisye ki pèdi lavi yo, bandi yo fè foto ak videyo. Kote yap pibliye kò yo. Fòm diw mèt morin se jou la ou mèt te pikem ou pa vin yon sann ankò. Luckson pa konn vin kote w nan meri a? Jamè ditou jamè jamè jamè Majistra Rameau Ou pa rekonèt li? M pa rekonèt li ditou Mwen m pa rekonèt ditou. Menm nan foto mwen pa konn wèl paseke e lèl voye odyo m sou plizyè gwoup m konn tande odyol. Majistra Camo pa gen relasyon avèk Richson ni de prè ni de lwen. Ok m vle avanse. Avanse. Epi pandan map fè demach ansanm avèk DDA. avèk komisè lan pou n wè kòman pou n genyen pi bon enfòmasyon kote kò yo ye. Rive jedi swa, nouvèl ki rive jwenn mwen, polisye yo kite komisarya Lyankou. Te gen prezans polisye ensekirite a t ap sakaje nou. Vin pa gen prezans polisye, mwen Lyoncourt vin pa dòmi ditou. Sa vle di Lyoncourt vin lage a li menm sèl. Pandan m ap fè demach bò kote DDA Brice Mithil, pandan m ap fè demach bò kote CP Mathias, mwen menm fè kontak bò kote gouvènman santral pou yo ka pale ak DG pou DG ka voye pou nou. e polisye yo tounen nan komisarya lan pandan mwen vini lakay mwen map retire rad sou mwen poum benyen mwen gen yon zanmi ki relem ki di Maestra branche radyo latibonit men pliske mpat gen radyo poum branche radyo latibonit zanmi an voye voice kote M pa prese di se yon idmo paske nan stasyon radyo a moun nan pa idantifye l, li jis di li se yon idmo men li pa bay non l. Lè m tande odyo zanmi ki pale a, mwen mande dwa repons. Egzakteman radyo a pran m. Mwen prezante m, mwen di radyo a. Mwen voye yon demanti fòmèl avèk zanmi ki sot pale a ki di li se Idmo. Nan lè bandi te pran ba Lyankou yo, mwen pa t ko gen bakòp sou Lyankou. Se apre evènman sa a mwen te al chèche bakòp nan men CP Senmak ki fè Idmo sa yo la. Idmo a relate ke. m tap bay manje manje a te kanpe se lè Nixon di bandi yo ap tonbe li pap bay Maes la kòb ankò mwen voye jete ak tout fòs mwen ak tout nanm mwen pawòl sa Mèt Moren mwen sou antèn radyo la le mond ap tande m nou gon peyi edikasyon sivik pèp la li pa fèt. Ou di pèp la kouri, li kouri. Ou di l kanpe, li kanpe. Pandan m ap sakrifye m ansanm avèk yon komisè prensipal awondisman Senmak pou m wè sa w ap tande k ap pase sou lyankou yo pou w pa tande yo, pandan m ap sakrifye m avèk yon direktè depatmantal polis, sa w ap tande nan zorèy ou pou w pa tande yo, pou yon tyès pèsòn, angle nan yon radyo, li dil son idmo, pou l kraze yon pwojè konsa mèt Moren ou gen frè tou ou gen fanmi tou mèt Moren yon akizasyon konsa mèt Moren zanmi an fini avè m otomatikman. Eske pou kounya w nan mawon oubyen w nan. Ou moun nan mawon oubyen w nan meri a? Lakay mwen m ye mèt moren. Mèt moren m pa nan mawon mèt moren lakay mwen mwen ye. Lakay mwen mwen ye. Wè kounyea sou mezanmi Liancourt e fè vin frape pòt mwen map di kiyès ou ye epi m ouvè pòt mwen m pale avè w ok e mèt moren pandan mwen fin fè entèvansyon nan radyo a mwen rele. Oh mezanmi Mèt Morin mwen menm mwen pran antèn radyo sa mwen konnen peyi dayiti lè moun bezwen fini avèk moun yo ka fini avèk ou yon moman ebyen mwen menm mwen vin di ou ke Maïska Camo pa gen relasyon avèk gang ni de prè ni de lwen si tout fwa yon gang ta rele m nan telefòn mwen ta di se gang etèl. Majistra Camo ou pa janm byen ou pa janm byen Majistra Camo. Men moun yo entèprete l nan sans pa yo e m kite l fè chemen. Pandan aktivite sa a vin ap sakaje m sou Facebook, Yo lage l tou. y ap di sesi pou y ap di sela. Men yo entèprete l sans pa yo. Ok. Eske nan moun sa yo pa gen, nan moun ti videyo sa yo, pa gen moun movèzafè ladan yo? Moun ti video sa ou te fè dan le tan yo pa gen Wap tande mwen? Alo ou la majistra? Difikilte hein difikilte nan fè kominikasyon hein pa gen pwoblèm. Depi moun nan ap rele w dirèk sou telefòn lan li koupe apèl la otomatikman se tanzantan m voye moun lan ale an nou pale. Eske nan ti video ki te fèt, wi wap tande m, nan ti video ki te fèt dans le temps an pa gen moun nan sa yo ki nan gang Savyen an? Non monchè ditou pa, ditou pa, nèg sa yo men ki nèg yo ye. Ok. Hogar FM 92.7. Nap raple moun yo m pat ka jwenn majistra dirèk, m oblije se sou WhatsApp nap pase. Alo? Wi, nou la, ou mèt an ale. Nèg bouwo anba eskize m, ou konnen lè moun yo rele m. Non, pa gen pwoblèm, kominikasyon difisil, an ale. Mph, kominikasyon difisil. Pa gen moun nan moun sa yo ki atribye avèk baz Gran Grif. Se de moun, lè y ap enstale yon direktè ou DVA, tankou k ap fè pri, k ap bay prezidan kowòm, k ap bay direktè kowòm. Se si moun moun sa yo ye. Pa gen anyen ditou. Mèt Morin. Mwen pou listwa pou laverite. Hum. Sa vle di se se moun sa yo pa gen anyen pou a gang ou menm ou pa gen anyen nan afè zam ou pa nan baz gran grif ou pa nan baz savyen atis ou pa konn pran kòb nan men Luckson pou bay mesye yo manje pandan lòtbò. Non mèt Morin. Non mèt Morin. Ou konn ayisyen renmen fè sa anpil. Ou sèmante ou sèmante devan Bondye ou pa ou pa ou pa nan gang. Mèt Morin, mwen sèmante devan Bondye Majistra Kamo pa nan gang. Majistra Kamo fè anviwon 21 kilomèt wout an tè bati e 2 nouvèl pèse avèk sipò popilasyon lakay mwen. dyaspora, sektè prive ki akonpanye m fè demach materyèl, m fè wout pou peyizan. Mayi Sakamou kwè nan devlopman, Mayi Sakamou kwè nan sosyal. Sa vle di tout nèg Bas Afrika yo, yo pa gen youn nan yo k nan gang? Mèt Morin. Sa vle di w ap pale a peyi a, pran son w, pran tan w, lemonn ap tande w, eksplike peyi a sa k pase. Mèt Morin, pou listwa, pou laverite. Mwen aprann, tankou demen la a, yo pral enstale yon nouvo komisè polis swa Senmak. M pa konnen kòman, si mesye yo toujou gen menm abitid la, ou ta rive Senmak devan komisarya a, ou pral wè tout nèg ap bat bravo pou akeyi nouvo komisè polis la. Se sa m konnen mesye yo konn fè. M pa konnen mesye yo nan gang. Si yo te nan gang, Mayi Sakamou pa t ap pran pa ansanm avèk yo. Wi. Mesye sa yo nan Bas Afrika yo pa ganstè se moun de byen. Pase mesye sa yo gen yon bann ki rele bann Bas Afrika. Lè bann sa soti ke l jis Pon Sonde tèt li jis Kafou Pèy. Yon bann granmoun. Mèt Moren. Wi.